Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodia enfòmasyon yo anpil e nou menm nou oblije la pou nou kapab pote tout enfo yo ba ou paske a chak minit nou ta kapab di enfòmasyon yo ap evolye konsènan Ariel Henry Ariel Henry te patisipe nan peyi Arjantin nan kad yon somè CELAC je kwa. Men a son retou pwoblèm pou Ariel Henry, Ariel pa kapab pran wout pou ale lakay li. Daprè yon premye twit ki sòti pa bò kote konfrè nou Manuel Yves de retou o peyi aprèzavwa patisipe o setyèm somè de la CELAC an Arjantin, le PM Ariel Henry a du mal a franchir. la porte de sortie de l'aéroport. Il est contraint de se réfugier au quartier général de la police nationale d'Haïti. Son bureau a été également saccagé par des policiers ce matin. Bagayo red pour Ariel Henry. Ariel Henry obligé à le cacher dans le quartier général. E la polis nasyonal an atanda ke bagay yo chanje. Podan Ariel Nan zòn sila a men fò m di nou tou polisye yo kontinye ap frape. Polisye yo sakaje èpòt Tousen Louvèti. Vwasi pou vou lè zimaj. Polisye yo tèlman nève mezanmi fòn di ke bagay yo pa bon ditou. Alò talè a la n tap pale avèk zanmi nou Fresh ki fè yon kòmantè pou dir ke atansyon bagay la ka pa bon paske le fèt ke mesye Fantom 509 yo mele yo de la pati ebyen kapab gen anpil lòbèy ki fèt. Te genyen yon enfòmasyon ki tonbe maten an kòm kwa gen yon polisye e ki li menm pèdi lavi l. Ekoute sa pase devan nou kote ke yo kanpe polisye a. Lari a cho, polisye a te antre nan zòn 52 an e lè l vin jwenn lòt polisye, ebyen yo antann yo. Donk, polisye sa a li menm li pa mouri. Epi lòt enfòmasyon, se ke mesye yo ta sanble tire sou tèt Frantz Elbe. Ba wi! Polisye yo fristre, yo ta sanble fè kèk bal sou tèt Frantz Elbe. Pèsòn moun pa egzan nan moman sa la a. Fas a la fureur dè polisye ki yo menm deplwaye nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, o nivo de Dèlma, o nivo de Pòroprens, o nivo de Petyonvil, bagay yo vrèman di paske dan la matine donk tout zòn te bloke lè w ap gade ou wè se nèg ki a kagoul nan tèt yo dè polisye ki yo menm sou plas e polisye yo yo sòti nan lari an la se pou yon kòz. Eske polisye yo gen rezon ou pa? Bon sa se. La grande question à laquelle il faut repondre ba wi paske lè yo wè frè yo ap tonbe nan sitiyasyon sila e yo estime ke se ho grade yo ki voye yo a la boucheri ebyen mesye yo menm di ebyen sa pap rive anko polisye yo antre an rebelyon pandan map di nou sa la gen anpil bandi ki ap fè kout fil bandi ki pa tro proche ariel henry Nèg yo ap fè kout fil la pou wè si polisye sa yo ki fache ebyen yo ta kapab rejwenn yo. Tèt chaje wi la, gen yon gwo menas sou peyi Dayiti wi. Gen 3 paramèt pou nou analize la. Pandan nèg yo nan lari, bandi ap fè yo zye dou. Anpil bandi. E le fèt ke polisye fantom 509 yo, yo reveye yon lòt fwa Ebyen sa kapab bay anpil pwoblèm pou peyi a la. Antouka nou menm nou la nap swiv kòman bagay yo ap pati e plita nou pwomèt ou yon emisyon an lon fòma ki kapab dire anviwon 1 è e 50 minit de manyè aske moun ki pat gen chans Swiv aktyalite a depi la matine pou kapab genyen yon detay sou tou sak te pase. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay pi apre kes kon di a la prochèn.